taken to himself to try to single out Florida um, over COVID. Uh, this is a guy who ran for president saying he was going to, quote, shut down the virus. e emisyon pou ou ki se emisyon Konpreyansyon. Konpreyansyon se yon emisyon kote nou drese yon tablo panoramik e nou vini avèk de ipotèz e de zide pou nou montre ou kòman e un pti peu des analyses pou nou montre kòman e sistèm politik la ap evolye nan le mond de fason kontini Jodi a nou gen yon sijè, sijè nou gen an se nan amerik nou prale kay tonton sam nou konn sa li ye deja anpil nou wè anpil mouvman ap fèt nan politik amerikèn nan se dènye jou nou ka konstate gen anpil mouvman paske repib demokrat yo vrèman yo te nan yon pozisyon de feblès e nou konnen eleksyon pral rive yap mete fòs yap mete presizyon yap mete anpil mouvman kap fèt de kote de demokrat pou yo kapab mete yo nan bòn pozisyon pou nou ka wè yo ka kòman yo te ka ranpòte eleksyon ki pral vini la e se yon bagay ki pap fasil pou yo e selon jan yo mennen kò yo sou tèren politik la e nou ka wè tout demonstrasyon ke yap fè e yo sòti kap fèt Lancy Pelosi ki al nan peyi Taiwan epitou e lòt mouvman ankò kap fèt nan peyi Likrèn Nou ka wè e kòman diplomasi amerikèn nan ap eseye bouje, nou wè e mesye e chèf diplomasi a ki lage kò l nan an Afrik, nou te wè Joe Biden ki deplase ki ale an Mwayen Oryan e nèg yo ap oblije retounen sou pawòl yo dèfwa lè yo fin pale yo panse pawòl la se levanjil, non gen chanjman ki ap fèt detanzantan Nou ka konstate sa e e se konsa nou gen yon etwal montan ke nou ap swiv nan politik amerikèn nan la ki se e gouvènè de la Florid e yon nèg ki pase de prezantasyon ki fè anpil bagay e nan nan nan depatman pal la nan state pal la li menm li se youn nan yon repibliken ki ap monte la ki ka fè vrèman konkirans avèk e e e demokrat yo e si misye ta vrèman e jwenn tout bakòp ke l ta nesesè l ta bezwen pou li te kapab pase e e nan plas prezidan pou l si l ta vin poze kandida l pou prezidan e misye nou konnen misye se Ronald John Desanti se vrèman yon etwal montan. Kote misye sòti, misye son nèg vrèman ki pran anpil pwen e misye se nèg Florid li ye, se lal ne Etazini e li etidye dwa, bagay sa yo, li gen anpil bagay nan tèt li. E misye son demokrat on on p non repibliken padon, repibliken e san fot ou konprann son repibliken atache nan nanm yo nèg sa yo etidye nan gwo inivèsite Harward bon nou konn sa l ye deja nèg yo e li msye son nèg ki gen apèn 43 zan e se sa li msye fèt an 1978 e msye gen ap prèske 40 ben apèn 43 zan nan sans sa e msye se youn nan nèg lè kowonaviris la te parèt E anpil moun te ap panike, men li menm avèk ekip li, jan li antoure, misye te vini avèk yon lòt strateji kote ke Etazini te an panik e moun yo tap fèmen tout bagay, yap fè tout bagay. Misye li menm li te fè li kontrè, li te fè bagay yo yon lòt fason kote ke lè restoran yo fèmen nan lòt eta yo, nan lòt step yo, misye li menm li di non pa gen bagay konsa, Fòk bagay yo mache, fòk biznis yo mache se jis li mete dòt règleman pou kapab kontre kare anpil viktim e anpil e ka de kowonaviris nan eta pal la. E sa te vin bay misye yon boustè ke apre 2 zan yo fè anpil etid ki fèt e sou eta yo, yo wè eta misye a se chanpyon nan. politik jan misye te pran desizyon pou te kapab vrèman fè ameriken yo konprann ke wi kowona la men lavi pa ka fini pou sa, sa vle di fòk biznis yo fèt, fòk tout bagay mache, fòk tout bagay fonksyonèl, san jwèt misye te mete li pat fèmen ankenn restoran, li menm li pat fèmen ankenn biznis, se jis li mete restriksyon li di men kòman distans ba lòt ti bagay li apwopriye avèk moun yo pou yo kapab vrèman bay yon sèvis. e se ki fè ke misye vin an pran anpil pwa nan state la, e vle di de sondaj ki mete, yo mete misye an pole position an gran jan, sa vle di travay li fè a li rekonpanse, nou konnen konsa l ye, depi w travay nan politik la wap jwenn rekonpans, se sa, e misye jwenn rekonpans li, e misye nan tout sondaj yo misye vreman anlè la, anlè, misye anlè. non sans kote ke si ameriken yo tap vote rapid vit la misye tap deja pase se pa pou gran mesi gen anpil bri kap fèt nou wè repibliken yo kankou nou te dil nan kòmansman ap fè anpil demonstrasyon e pelosi ki al nan taiwan e nou wè sa la chine li menm li mete pyel atè a poul fè konnen Bagay yo pap ka pase konsa, se tout sa se pou e demonstrasyon politik, se pwen ki ap make pou eleksyon k pral vini la, se pa yon lòt bagay, se pou eleksyon, se tout sa kap fèt la se se de strateji, nou wè e kòman e e e Blinken li menm li jete kò l an Af apre l sot nan Mwayen Oryan, l jete kò l an Afrik la kounya yap eseye make de pwen pou yo ka wè si yo te kapab monte paske eskanp figi e demokrat yo vrèman ba paske e tout sanksyon yo pran kont e larisi pou yo ta pran pwen nan sondaj bagay men yo wè e larisi li menm li gon lòt nèg ki son e ki pran de desizyon vrèman ki ap kraze anpil ekonomi nan lemond bon sa son lòt sijè nap vini sou sa e nou wè ameriken yo yo viktim anpil e ameriken yo vrèman pa kontan pou desizyon Biden pran dèfwa ki pa favorab avèk popilasyon an nan èd y ap voye bay peyi Likrèn nan zafè lagè sa. Nou konn sa l ye deja Union 109 TV nou menm nou ka abòne avèk chanèl la, pataje videyo nou yo souple e nou gen anpil videyo, nou gen tout kategori de videyo, nou gen mizik sou li, nou gen komedi ou menm ki renmen fè blag pa neglije e mete yon kòmantè, mete yon like epitou sitou pataje videyo a avèk lòt. fanatik yo, lòt zanmi, fanmi pou nou kapab avanse pou pi devan. Se konsa John te santi li menm e li parèt nan echekye politik la d'une fason paske li te travay e nou wè tout tèjivèse kap fèt e Donald Trump ki nan pwoblèm avèk lajistis E repibliken yo vreman nap gade se premye fwa sa fet nan istwa ameriken mwen menm map swiv e minis jistis la menm ki ap pale son neg ki pa renmen pale misye paret li di se li menm menm se sou komandman l menm e li bay lod menm pou FBI al sakaje lakay Donald Trump nan Florid tout sa se politik kap jwe men Donald Trump li menm ki se yon gwo grenn Li pa jwe avèk sa, li pran sa pou l fè politik pa l tou. Se konsa bagay la ye, tout bagay se politik mezanmi. E nou wè Donald Trump li menm ki vrèman an difikilte. E e yo konnen Donald Trump, jan jan bagay y ap pase la, li bon pou yo paske demokrat yo p ap make pwen, demokrat yo p ap byen travay nan je popilasyon amerikèn nan. E nou konnen depi w p ap travay byen e gen pral gen eleksyon, mezanmi se tèt chaje, se poutèt sa y ap fè tout demagoji, tout demonstrasyon sa yo. Se pyon kap deplase mezanmi ou menm ki paka konprann se analiz ki pou fèt pou montre w kòman bagay yo ap fèt se tout sa se pou eleksyon ki pral vini la nou konnen depi eleksyon an fin fèt la e tout fokis yo pral sou prezidansyèl amerikèn nan 2024 e Donald Trump li menm li an bòn pozisyon pou l poze kandidati li e yap eseye fon jan pou yo te ka bloke misye nan yon sans E mwen menm sa se opinyon pam, selon analiz pam, e tout mouvman sa yo, yo vin avèk dosye Capitol la, nou wè son bagay ki te fèmen, kounye a son bagay ki vrèman chofe, e jis poukisa se pou e afè eleksyon, pou yo kapab mete diskredi sou mesye yo rele Donald Trump la, nou konnen ki son yon nèg ki pa jwe nan sans pa li, chak moun gen konpòtman pa yo, e se sa, epi tou aprè, aprè afè Capitol la, nou wè lajistis vrèman mete plis aksan kounya yo al fouye lakay misye FBI debake nan nwit e nou tou wè reyaksyon popilasyon Florid la yo tou leve nan nwit lan tou yal manifeste se sak rele lè w gen sipò ou gen ekip ou gen ou gen ou gen gwoup ou avè w gwoup la pap lage w e menm si Donald Trump pat menm nan rezidans li e nou wè e. patizan yo, yo menm yo pat kenbe sa konsa, yo pat pran sa konsa nan men FBI, nan men, nan men e demokrat yo ki ap fè yo di tout sa se, se, se, se pou fè e Donald Trump pè e Donald Trump li menm li pa yon nèg ki ka pè. E kote nou vini avèk nou menm nou pran e nou pral palo de Ronald e John e Desanti a, se. Li se bon bon patnè Donald Trump tou e non sans e Donald Trump menm fè konnen si misye vin e si l vin si l poze kandida l pou prezidan l ap tou mete misye kòm e vis prezidan jis pou l paske li byen son nèg ki konn travay e nèg yo se e bon patnè yo ye pwoblèm ki genyen. Demokrat yo, e kòm Mesye Ronald li menm se yon nèg li se yon bon demokrat, li fè anpil mouvman nan afè ekonomi an, e ekonomi estate pa l la ap byen mache, edikasyon misye vini avèk de refòm, e misye menm pale sou afè, ou konnen demokrat yo pa tèlman, yo menm yo pa tèlman ekolojik, misye li menm li mete sa nan kourikouloum pa l nan fèy de wout pa li, n ap gade plizyè bagay ki fèt nan eta Florid la, gen afè nou ka wè nap yo, nou wè tout kòman anviwònman an ye, se msye ki ap travay pou bay yon satisfaksyon on ne peut plus nan state sa, e nou konnen e depi w ap travay jan nou di l la e w ap jwenn rezilta. Epi, misye se yon nèg tou, li travay tankou nou di a nan edikasyon, li ap vini avèk de nouvèl refòm pou kapab ameriken yo vrèman pou yo ta konnen vrè istwa yo, pou yo ta konnen ki sa k ap pase nan lemonn pou de vrè, e pase gen anpil moun ki pa konnen ki sa k ap di, ki sa k ap fèt, e misye li vini avèk de refòm. Menm sou afè avòteman, misye menm li gen tan menm prè pou l mete yon lwa la, pou di apati de 15 semèn moun pap ka avòte nan estate pal la e nou konnen repibliken e demokrat yo fè anpil bri avèk bagay sa a, tout sa se politik, misye li menm li di wè pa wè e afè avòteman apati de 15 semèn se yon lwa misye pral eseye mete la pou kounya e pou e af depi ou gen 15 semèn yon fi la ou konnen ou gen 15 semèn nan estate la Wap ka chanje e wap chanje state pou w kapab al fè avòteman w. Di mesye pa negosye avèk bagay konsa ou konnen e moun sa yo trè konsèvatè e repibliken yo e nan stil sa. Se konsa misye ka vin yon bon yon bon swa yon bon pou Donald Trump konsa yon bon konkiran tou ni pou Donald Trump ni pou e e e demokrat yo paske misye an bòn pozisyon. Admeton ke Donald Trump ta vin gen anpil pwoblèm li pa kapab. Li pa kapab li pa kapab prezante tèt li nan afè eleksyon yo. Nou wè misye te ka fè yon bon kandida pou repibliken yo. E konsa tou si l mache si Donald Trump fin bon li menm si l ta deside li menm li fè wout la avèk Donald Trump konsa li kapab li ka li kapab byen pase asam avèk Donald Trump sa sa pral depan de yo menm. E konsa tou misye ka deside li di bon e e l ap fè kavalye sèl paske l wè l nan bon pozisyon li ka monte rapid vit. Li pra kounye a li pral vin kanpe anfas Donald Trump dirèkteman e konsa nou menm nou ka konprann ki sa k pral genyen nan afè politik lè sa a. Pral gen anpil e anpil chofe, lit la pral chofe anpil pou afè prezidansyèl an 2024 la la. Se sa n ap konstate e si misye ta deside di bon e Donald Trump se bon patnè m li ye vre men monchè jan jan posiblite a vin ye pou mwen la a m ap tou pran chans mwen m lage kò m pou m wè si repibliken yo te kapab mete m kòm yon kandida potansyèl pou l ta kapab pran tèt e pati a. Lè sa a, nou wè sa k pral genyen, kankou nou di a, Donald Trump, si Donald Trump pral tape misye fò, menm si se patnè, ou konnen Donald Trump li menm li frape kote sa k fè, kote sa pral fè w plis mal la, e sitou se bon zanmi l, li konnen ki sa pou l di, vrèman ki kapab fè nèg a trè mal, e, pase ou konnen Donald Trump li pa met dlo nan bouch li pou l pale dèfwa, Se nan kontèks sa a nou ap eseye swiv demonstrasyon sa a e n ap fè ti analiz pou nou wè kòman sa pral fini nan afè politik. Ou menm ki gen opinyon sou sa, ou kapab mete yon kòmantè e n ap espere n ap jwenn nan nan jou k ap vini yo nou pral wè plis devlopman nan sijè sa yo pou nou wè kòman afè Donald Trump lan pral fini. Èske misye vrèman li pral mesye Ronald pral vrèman fè kavalye sèl oubyen èske l ap fè asosye avèk Donald Trump? Nap gade tou sa e nou menm nap toujou la pou nou pote e opinyon pa nou e sou dosye sa yo e lòt ankò. Sa se te emisyon konpreyansyon ki te antre lakay ou. Nou di w pa neglije mete yon kòmantè silvouplè e silvouplè abòne e se pou sa nou kapab grandi avèk chanèl Union 109 TV. Se Union 109 TV yon lòt altènatif rasi non pam se Erolien Rasilien pa neglije kankou nou diw la pataje video a nap tounen pou yon lòt emisyon mèsi bokou.